Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon sa fè 2 jou nou pa tande m anviwon paske te gen tout sepleman yon pwoblèm teknik o nivo d'internet paske sa fè anviwon 3 jou depi ke Entènèt tonbe! Kote nou ye a? Bon, m pa konnen si se yon bòykotaj aparaman, men de tout manyè, lè m tcheke anpil kote, ebyen, se menm pwoblèm nan ki genyen. Alò, jounen jodi a la, nou parèt la jisteman pou kapab ba ou kèlke detay pa rapò ak yon seri de dosye. Men tou dabò nap salye tout moun ki aletranje e sila yo ki an Ayiti ki yo menm ap gade chanèl sa, chanèl ki pi entèraktiv 24 è sur 24, 7 jou sur 7 e se pati. Echanj de tir ki fèt ant ajan lapolis nasyonal Dayiti ak bandi gang Simon Pele sou boulva Toussaint Louverture sa yo rele wout ayewopò la nan fen aprèmidi 22 septanbre 2022 an lakòz 3 moun pèdi lavi yo, gen yon jenn fanm avèk 2 jenn gason. Donk nèg sa yo tanzantan la yo te toujou ap fon parèt ap pete bal ansanm avèk lapolis. Paske pa bliye genyen 2 cha yo fè nèg yo kado e nèg sa yo se alye je 9. Donk yo gen youn yo mete nan tèt Simon an, gen youn fò souvan ou konn gen chans wè li nan tèt Batima. Donk. Yo toujou fè nèg sa yo kado ti bagay sa yo pou yo jere men dèfwa nèg yo konn di ben fò n sòti paske nou sonje sou zazou e gen bagay nou te konn wè kote ke nèg yo sòti la yo moute sou wout ayewopò la yo fè kont lòbèy yo men depi lè sa m ta kapab di ebyen lapolis di ekoute li anvi bouche twou a enfòmasyon ki tonbe, fè kwè ke echanj de tir sa yo fèt nan moman kote ke genyen kèk polisye ki tap tante anlve barikad bandi erije sou wout la ki paralize sikilasyon veyikil yo. Bon e fò n di ke se yon mache prese. La mwen m tap dakò avèk bandi yo paske ou wè barikad la, se li k pou jere nou la nan moman nou ye la paske depi nou kite tout barikad leve, tout aktivite reprann nòmalman. Lari a nou pa sekwe li ankò yn fwa ebyen Ariel gen nou batay la e si Ariel gen nou batay la nou konnen nèg sa yo jan yo mechan sa vle di imedyatman nèg sa yo gen pèp la batay la sa vle di yo pral fè sa yo vle yo ka di bon galon gaz la la nou pral metel 520 goud jan n te metel la pase gon pakèt kriminèl ki nan gouvènman sa se yo menm ki pran desizyon pou mete gaz la nan pri sa bon antouka gen moun ki dim ke Ariel ap aranje kòl la pou l mete gaz la. 70 dola mwen m patap gen pwoblèm non men si w mete l 60 Ariel map bat bravo wi humm m pap gen pwoblèm map bat bravo epi sachè spageti a li ka nan 50 goud ou konprann m pap gen okenn pwoblèm avè w paske tout nèg ki pase yo e ba yo yo vin jere men bandi yo mesye wè tankou sa nèg Simon fè yo se pa ke m pou bandi non men la m bat bravo paske se nou menm ki pou ede pèp la depi barikad nou bò kote nou Nou wè lapolis ap vini pou retire barikad la ebyen ede pèp la. E sak fè bòs bab m diw m pa konprann ou m poko konprann ou. Paske gon pakèt kote k ka gen barikad poukisa ba delma pa gen barikad la bòs bab hein poukisa ou pa antre a fon nan batay m pa bezwen wè video kap di oh ou bloke tèl kote oh yo diw gen lajan nan menw non ou ka met moun deyò m te diw sa mwen menm m te konn wè manifestasyon ke ou konn fè Enben jounen jodi a la pèp la bezwen nou mesye. M di nou sa a plizyè repriz, pèp la bezwen nou. Se sèl sa nou kapab fè pou n lave onè nou devan pèp la. Paske nou konnen nou fè pèp la di tò tou. Brèf, ebyen fò n di ke 2 nan moun sa yo ki mouri sou wout ayewopò la, pami yo yon jenn fanm ki twouve li abò yon kann tè ki t ap eseye fè chimen pou li ale, ebyen yo frape bap pou bab avèk. bal e se konsa moun sa yo tonbe. Twazyèm viktim nan se yon gason ki li menm resevwa omwen yon bal alòske li te abrite li dèyè yon mur yon antrepriz komèsyal. Alò nèg yo te enkapab pou repouse bandi yo. Nap pale de polisye yo ki finalman konbat an retrèt e pou yo te kapab al pran souf yon lòt kote. N ap raple, malgre repriz aktivite sosyo-ekonomik yo timidman nan komin Dèlma, gen anpil barikad ki toujou plase nan yon seri de zòn, barikad pou ranfòse mobilizasyon an pou mande Ariel Henry lage pye l. Pandan n ap pale de barikad la, e pandan m ap anrejistre emisyon sa, gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen. Nèg lame yo ansanm avèk lapolis al tante leve kèk barikad o nivo de Carrefour Vincent. Enben, sa w tande a la a, nèg yo jwenn bagay. M kwè nèg yo gen yon machin yo kite, y ap fè jimnastik pou yo retounen pran l. Mwen m te di non sa klè. Tande byen, revolisyon, depi w konnen se, m ta kapab di bout eponj ki nan men w, pa al fè revolisyon. Ou konprann? Bout eponj pa fè revolisyon. Moun ki fè revolisyon se moun ki gen zam nan men yo. Eske nou konprann? Donk, moun ki pi byen plase pou fè revolisyon jounen jodi a la, li rele Babekyou. Li rele Iska. Li rele Tayson. Li rele Matyas. Li rele Donal. Li rele Ti Gabriyèl. Ok? E kiyès ankò? Li rele Izo. Li rele Ti Lapli. Li rele Lanmò San Jou. Li rele Krisla. Kòm Krisla toujou mande pèp la li menm pou l pran devan, li menm pa gen pwoblèm li dèyè. Se moun sa yo l rele. L rele Lanmò San Jou. Men ekoute, y a un problème paske gen anpil nan yo pèp la deja pa padone yo. Gen nan yo la, si yo vin bò kote pèp la, M pa kwè pèp la ap bat bravo pou yo, men kanmenm, se yo menm ki te kapab tante fè yon bagay. Men malerezman, yo petèt ap jwe le pli malen, paske yo konnen, le jou ou yo baskile nan kan pèp la, ebyen, se erè total. Yo entelijan, se sa k fè, anpil nan yo, se pèp la y ap masakre. Pwoblèm nan prizon sivil Kabarè. M pa ka konprann Kòman, nan yon prizon ki la pou resevwa tout kantite moun sa yo epi lè w gade ou wè 5 a 6 sekirite, 5 a 6 ajan k ap sekirize prizon an. Enben fò n di ke detni yo evade nan prizon sivil Kabarè a nan depatman Lwès, nan nò Pòtoprens. Yon enfòmasyon ki sòti pa bò kote plizyè medya loko. N ap site direktris egzekitiv Fondasyon Je Kle Rèv JKL, Marie Yolène Gilles. Yon ti tan aprè evazyon sa a ki fèt nan prizon sa a, responsab FJKL la pa t an mezi pou bay presizyon sou kantite detni ki reyisi sove. Men fò n di ke gen yon polisye ki mouri nan kad atak sa a ki fèt pa bò kote endividi ame kont yon pòs polis nan Ti Tanyen tou pre prizon sivil Kabarè a. Atak sa li òkestre peu de tan avan aso kont prizon sa, daprè yon sous polisyè. E fò n di annatandan, apèl nominal nan prizon Kabarè a pou kapab konnen kantite moun ki sove. Men fò n di ke daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, yo nik met men sou yon polisye la, yo mare li, epi. Moun yo, yo etire kò yo. Donk nan va konprann ke e eske se leta ki te planifye sa paske defwa gon jan wap viv ou pa kom si sekirize enstitisyon yo ebyen se tou di bandi pran yo. Mwen mwen gon seri de kote la bandi poko pran ebyen map poze tèt mwen kesyon pou m di sa kap pase toujou ou konprann? Kisa kap pase? Donk se regretab polisye mouri la sosyete ap fonksyone. Gen yon gwo towo ki rele Mèt Kafou. Nou pat la mezanmi nou vini fò n ba n tout enfòmasyon yo nèt. Mèt Kafou ki nan tèt yon gwoup gang ki rele Gèp Nwa ki ap opere nan Nòwès. Enben misye tonbe wi la anba bal lapolis nan sware mèkredi 21 septanm 2022. Atravè yon nòt lapolis pibliye sou paj Facebook li, enstitisyon an fè konnen ke prezime bandi sila yo t ap chache li depi. dènye 24 è yo pou enplikasyon prezime li nan sèn piyaj lakay sè Myriam ak nan sant operasyon ijans departemantal koud. Lapolis raple li pran tout dispozisyon nesesè pou kapab mete hors d'état de nuire tout bandi ki ap tante atake byen epi vi chak grenn sitwayen. Antouka Gèp Nwa. Misye ale. Gèp nwa nou pap janm wè misye ankò. Paske lapolis etenn souf misye. E lapolis li menm, l ap kontinye frape. Genyen yon ti dosye m pote pou nou paske nou sonje dènyèman m te fè emisyon m te wè anpil reyaksyon. A wè, anpil reyaksyon. Il y a des hommes qui m'ont appelé pour me dire, mais écoute, poukisa w rara konsa? Poukisa w jape konsa? Ben, je les comprends. Ils font partie de cette bande de racailles. Hum e nan dechoukay ki te gen estasyon Gonayiv la m te denonse le fèt ke anpil moun site solèy pran kout kouto anpil moun blese anpil moun mouri e se de zak ki te perpetre pa bò kote e sitwayen ou byen de jan ki yo menm ap viv nan bisantnè bagay la te fè anpil bwi sa te fè iska mal sa te fè tayson alò se pa tayson non sa te fè matyas mal e vit Te vin gen yon reyinyon. Alò sa k fè m pa t gentan fè emisyon sa a, se te pwoblèm entènèt, jan m te di nou an. Enben reyinyon fèt, eben m ta kapab di Ti Junior mande ekskiz onon de tout moun ki fè zak sa yo. Ok paske. Je nèf la se yon sèl, e m te di nou bagay sa a, si nèg yo pa t jwenn yon pòt de sòti, sa ta kapab gen enpak sou relasyon ki genyen ant manm je nèf yo. Donk, nèg yo kriye, nèg yo aksepte ekskiz lan, epi lavi fezan. Donk, antouka fò n di ke se pa sèlman Ti Jinyò ki mande ekskiz, pou moun ki mouri, genyen prezidan kolonbyen an li menm mande ekskiz tou ak pèp ayisyen an. Prezidan kolonbyen mèsi bokou. Kenbe ekskiz ou a pou ou. Ok. E fò n di ke Jovenel mouri, anpil mèsenè kolonbyen. Patisipe nan Lanmò Jovenel Moïse, Asasina Jovenel Moïse, e an retou le prezidan kolonbyen li menm li mande padon ak pèp ayisyen an paske se anpil kolonbyen patisipe nan Asasina Jovenel Moïse. Men y a un problème, le problème c'est que le fils aîné du défunt, président Jovenel Moïse, Joverle Moïse, il n'accepte pas les excuses du président colombien Gustavo Petro. Excuses qui gagne à l'assassinat et ancien président haïtien Jovenel Moïse par bon côté un commando mercenaire colombien. Étant fils président Jovenel Moïse, yon prezidan yo asasinen, li di ke m ap mande jistis, men se pa ekskiz, daprè sa Joverlein Moïse li menm li ekri. Nou pa aksepte ekskiz sila. Pou Joverlein Moïse, esansyèl jounen jodi a se ouvri yon ankèt entènasyonal ki ta dwe konfime si reyèlman se mèsenè kolonbyen, ki asasinen prezidan an? Kiyès ki angaje yo? Ki kote yo te ebèje an Ayiti? Kiyès ki peye e pou ki sa asasina sila? An maj 77 tyèm asanble jeneral Nasyon Zini nan peyi Etazini, mèkredi pase a, prezidan kolonbyen Gustavo Petro li twite Pou di, Je prezante mes excuses a Ayiti pour l'assassinat de son prezidan par des mercenaires colombiens. Fò n di ke nan peyi Dayiti, ankèt la ap rapousib sou asasina prezidan Jovenel Moise. Men yon ankèt ki ap mache a pat dòti. Deja, 5 jij dezinye pou enstwir dosye sila a, yo tout depòte tèt yo nan dosye sa a, Men jodi a, n ap di non sèlman moun sa yo sipoze jwenn de sanksyon, men gen de moun ki fè gwo tò a peyi a, nan gagote lajan Petwo Karibe a, ki fè de krim ekonomik, moun sa yo sipoze sanksyone. Pa egzanp, Michel Martelly, Laurent Lamothe, le fils de Michel Martelly, on jèn nan trantèn ki gentan milyonè nan lajan Petwo a, on ansanm de lòt moun, Wilson Laleau, ansanm de moun sa yo, yo sipoze sanksyone. E nan pwochèn vag mouvman, nan mouvman mobilizasyon sa yo, moun sa yo sipoze jwenn sanksyon. Donk, la a kote n ye la a, pa gen wout pa bwa. Pa gen, nou pa gen le dwa a l'erreur. Ansanm de fòs politik anndan peyi a, ansanm d'òganizasyon de la sosyete sivil sipoze met tèt yo rapid ansanm pou kapab defini yon altènativ Inik, yon èltènativ komin pa rapò a e a apre Ariel Henry. Se sa l ye e li ekstrèmeman fondamantal. Nan èltènativ sa a, 1, kesyon eleksyon sipoze pale kilè l pral fèt rapidman. Dezyèmman, fòk gen yon pouvwa a de tèt, egzekitif a de tèt, sa vle di bisefal, Fòk gon gouvèlman gouvènman de tay reduit, extrèmeman enpòtan, fòk gon politik dosterite, la jenès estudiantin fò l benefisye de prè, gon ansanm de lòt bagay fò n jwenn nan veritab tranzisyon sa a nou rele tranzisyon koupe fache a. Donk se mesaj sa a nou te vin adrese a popilasyon an dan le sans ou prensipalman lè mobilizasyon atravè kat kwen peyi a sipoze kontinye pou non sèlman fòse Ariel Henry retounen sou desizyon an men pou l bay tè pye l donk rapidman se sa l ye men mesaj nou konsyan jodi a. A chak fwa dola ap moute, a chak fwa pri gaz la moute, ou mèt kwè m, li pral fè yon enpak sou kondisyon lavi moun yo e moun ki pi pòv yo pap ka manje. E nou ka konstate sa, jounen jodi a gouvèneman Ariel la li di l ap ogmante pri gaz la a anviwon. M t k esponansyèl paske lè w gen kerozèn nan ki pa ki ap pase ki ogmante de 128 lè w pran gazolin nan ki ogmante de 128 de 128 pousan lè w pran dizèl la ki ogmante de 89 pousan lè w pran kerozèn nan ki ogmante de 90 pousan sa a s on krim li ye nou pa ka fè yon pèp sa yon popilasyon kote ke ki gen anviwon 5 pwen 6 milyon moun ki nan esp estrèm povrete lè m pale de estrèm povrete a se moun ki pa ka manje menm yon pate nou pandan yon jounen, epi ou fè sa. Nou menm nan pwojeksyon ke nou fè, nou konstan konstate ke si pèp la ta kite desizyon sa pase, disi desanm 2022, nou pral gen anviwon 7 a 7 pwen yon milyon moun ki nan ekstrèm povrete. Sa, nou ka konstate se yon desizyon kriminèl. A vle di, nou menm antan ke jèn, antan ke nou ki fè tèt nou ofis de pòt pawòl pèp sa, antan ke nou di nou menm nou se reprezantan pwototip pèp sa, nou sipoze voye jete desizyon sa. paske li pa nòmal. E nou di pèp la si l kite desizyon sa pase, nou pral gen yon enflasyon ki pral konpri ante 40 e 55 pousan. Yon peyi kote ke to chomaj la anviwon 60 pousan, nou gen pa gen travay pou jèn yo, nou gen antrepriz nou yo ki fin kraze, nou jodi a yon desizyon konsa se plis mizè li pral kreye anndan peyi a, se plis ensekirite ki pral kreye anndan peyi a. Nan sans sa, nou di pèp ayisyen, si l kite desizyon sa pase, se tòtòt mizè pral tòtòt li. Se toufounen mize pral toufounen l. Nan sans sa a, se pèp ayisyen an ki sipoze bloke desizyon sa a. Jan pèp la fè l nan 10 depateman peyi a. Moun Jakmèl, moun moun Okay, moun Tigwav, moun Okap, se 10 depateman peyi a ki sipoze leve kanpe pou bloke desizyon sa a. E m ap di pèp la youn nan pi gwo desesyon ke n pran, Ariel, se FMI ki fòse l pran desizyon sa a. Le 2 jiyè gouvèneman Ariel la, li siyen yon akò avèk Ariel pou ke pou yo pa sibvansone. Gaz la pou pèp la. Quelle honte! Pou ke se blan an se yon òganizasyon entènasyonal kap vin di kisa kòb pèp la sipoze fè. Li pa nòmal. Nou kwè ke nou sipoze voye Ariel jete o pi vit ke posib. Paske Ariel son trèt ke li ye. Li paka pran desizyon kont pèp la, poutan pèp sa a pa gen anyen yo fè pou li. Pa gen envestisman kap fèt nan peyi a. Gon pakèt lajan kap gaspiye anndan peyi a. M pa kwè ke sèl sibvansyone yo sibvansyone gaz la pou pèp la. M kwè ke se la yo vle tire kòb sa a. Nap di. Gen anpil kote anndan peyi a ou ka al dèyè lajan. Pa egzanp nan dwann yo, nan pò yo, gen dè milyon de dola k ap pati an fimen. Pa egzanp, nan trezò piblik la, gen dè trilyon de goud k ap gaspiye. Fòk leta met gason nan tay li pou l fè yon refòm fiskal pou l al dèyè lajan sa yo pou l ka pou l ka reponn avèk bezwen yo. Se pa fòseman se sou gaz la pou y ale. Nou konstate ke chak gouvèneman ki gen, depi yo bezwen lajan pou yo gaspiye, sa yo fè yo kouri sou gaz la. Men sa nèg yo ap ye dande peyi a. Yo pa ka panse. Fò yo pran tan pou yo reflechi, pou yo panse, pou yo wè ki pwogram ki ka, ki ka, kote yo ka envesti pou yo ka fè kwasans ekonomik, pou ka gen lajan ki antre nan, nan, nan asyèt fiskal la, pou yo ka fè depans yo bezwen fè a. Pa gen anyen k ap fè nan de peyi a. Nou wè kòman mesye yo konn standardize tout bagay. Yo konn konbyen yon galon gaz vann Etazini, yo konn konbyen yon chanm otèl vann, e, koute Etazini, men yo pa janm di ou Konbyen yon ouvriye touche Etazini? Pase yo pran sa k pi bon. Yo konnen yon galon gaz la vann 5 dola pou yo mete l 5 dola pou ou. Yo konnen yon chanm otèl koute 200 dola pou yo mete l 250 men yo pa p janm kesyone konbyen yon ouvriye, konbyen yon moun k ap travay nan otèl sa a touche. Yo konnen ke yon ouvriye touche 17 dola pa è Etazini men yo pa p janm mete l pou ou. Pase yo pa renmen w pase yo ta renmen toujou ko lan mizè. Yo gen analiz ke yap fè, yo di se bandi ki te lan la ru. E yo konnen byen kiyès ki te lan la ru, bagay la te lan la ru menm avan, kote G9 an fanmi e alye te fòme pa gouvènman Jovenel Moïse jout kote minis jistis li an pat vle antre lan G9 an fanmi e alye yo te mete l deyò. Donk kounya la, jenès an fanmi pa ka alye a pèp la. Jenès an fanmi se alye moun sa yo. E nou twouve l biza e bèt ke yon moun ki nan Nasyonzini oubyen k ap pran enfòmasyon ann Ayiti pou Depatman Deta oubyen pou Prezidan Biden pa gen enfòmasyon sa a pou l konnen yon popilasyon ki pa gen manje, ki pa gen gaz, ki pa gen oken sèvis e ki p ap touche ka sòti pou l mande pou lavi l chanje. M pa konn ki kote sou latè de moun t ap viv lan kondisyon sa a pa ka sòti. Donk sa fò nou kesyone tèt nou, èske nou pa pran lan yon konplo, yon konplo entènasyonal sansi k ap bwè san n, k ap vin eksplwate min ke nou gen lan peyi nou, ki p ap menm rann kont ke nou menm n ap mouri? Donk, ki sa m vle di pa la? Si tout popilasyon an pa leve kanpe kòm en sèl òm, se zafè k regade n paske yo menm konplo a fèt pou yo detwi nou. Dans toutes les batailles, dans tous les combats, dans toutes les guerres. Dayè nou te viv deja la premyè gè mondyal, dezyèm gè mondyal, anpil nan nou tande pale de bagay sa yo. Il existe ce qu'on appelle le moment de ravitaillement. Lè m di w moman de ravitayman, paske pa bliye, dlo nou te genyen yo, yo gentan fini. Chabon nou te genyen yo, yo gentan fini. Nourriture ke nou te genyen yo, yo gentan fini. E ke nou bezwen yon ti tan kanmenm pou nou ravitaye nou. Lè m di yon semèn de ravitayman, par la, nou mande a tout fanmi ayisyèn yo, tout jenn gason, tout jenn fanm, pou yo kòmanse al achte sa yo bezwen, pou yo wè kouman yo te ka reziste lan semèn k ap vin la. Puiske. Lan semèn k ap vin la, apati de lendi, la mobilisation passera à une autre phase. Lè m di w lòt faz la, Me sa m vle di pa la. M vle di pa la ke mobilizasyon an pral entansifye. Barikad yo, les barricades, seront elve bokou pli wo, wo anlè nèt lan peyi a. Paske nou pap ka pran sa lan men mesye Antonio Guterres, Nou pap ka pran sa a lan men ajan Fon Monetè Entènasyonal yo, nou pap ka pran sa a lan men anbasad Lèzetazini Damerik. E ke si gaz la monte, pèp ayisyen fini nèt, nou pap kapab. Jan n te presize l la dan la miz an kontèks, ou wè demand sa a Se yon demand ki trè danjrez pou pèp ayisyen. Se yon demand ki pote anpil malè pou pèp ayisyen. Se yon demand malè a nou menm pèp ayisyen si n pran sa a o serye. Pou ki sa? Tande byen. Luis Abinader rive lan tribin konsèy la, li di konsa ke a! Ou wè si fòs miltinasyonal sa yo debake pa bò isi avèk gwo zam, yo pral tire popilasyon an, yo pral asasine popilasyon an, yo pral masakre popilasyon an. Ki di ke yo masakre, yo asasine popilasyon an, mouche Ariel Henry va avoir la possibilité de réaliser des élections truquées, frauduleuses, Ki di mouche Ariel Henry a rive reyalize des élections truquées, frauduleuses, li pral gen posibilite pou l transfere pouvwa w la bay yon lòt delenkan lan chapèl politik li. Ki di ke li pran pouvwa w la, li transfere l bay yon lòt eleman lan chapèl politik li, ou konn sa sa vle di? Ça veut dire clairement que la République d'Haïti ne connaîtra jamais la sécurité. Elle ne connaîtra jamais la justice. Elle ne connaîtra jamais la paix. Au contraire, ça, ça veut dire Mais ça favorable à Luis Abinadella. Ça veut dire clairement que les, touristes vont se voir dans l'obligation de continuer à se rendre en République dominicaine. Paske pa bliye, les touristes apportent le dollar, sètadi touris yo pral kontinye pote dola bay Luis Abinader. Ou konn sa sa vle di? Sa vle di klèman Repiblik Dayiti par le fèt ke pral genyen nan peyi a yon anbyans denstabilite, yon anbyans de tumulte, yon anbyans de guerre, yon anbyans de kidnapin nou pap ka pwodui e ke n pral kontinye depann an tèm de konsomasyon, de pwodiksyon Repiblik Dominikèn. Donk se lan sans sa a, se lan pèspektiv sa a, li mande l'OEA pou yo degaje yo kou mèt Janjak, pou yo voye pa bò isi yon pakèt moun ame ki pou vin fini avè nou. Par la, nou di klèman, Ke lon si opoz, opoz kategorikman! Nou pa bezwen fòs miltinasyonal, nou pa bezwen minustah, nou pa bezwen l'OEA vini a fòs pou vin asasine nou, pou vin touye nou. E ke pèp ayisyen ap batay jan w wè li te kontinye batay la. Son sèl pitit gason an ke mwen genyen. Mwen pa t gen moun ki te malad. Ricardo al lan manifestasyon e nèg phtk yo ouvè kout zam sou li. M ap mande jistis, reparasyon e m ap mande yo pou ede m tou paske m pa kapab son malere ke m ye. M ap mande yo pou ede m lan sans sa paske m pa kapab. Paske 2 bwa m kase e m pa t genyen, m pa t gen moun ki malad. E m mande reparasyon, jistis pou Ricardo Alexis. Men pi gwo pwoblèm Ricardo te di m, li mande m marenn, fè m kado 50 goud. Mwen di m pa gen 50 goud non pitit mwen. Men pwoblèm ou ka dwe genyen, li mouri tou grangou se sa k ban m pwoblèm. L al nan manifestasyon, l t al goumen pou peyi l. Li mouri tou grangou paske m pa t gen 50 goud la pou m te ba li. Kounye a lè l sove sou mwen, mwen pa wè l. Pandan m pa wè l, se pandan m chita, kounye a y ap mande m pou li. Kounye a m di m pa wè Rikado non, m pa wè kote l fè. Se yon pitit mwen leve depi twazan frè a ban mwen l. Se li menm mwen la m travay kay moun pou m okipe l, pou m ede l, pou m bagay li. Paske se li, li te renmen m, mwen te renmen l tou. Paske l gate m. M pa ka viv san li. M mande jistis pou Ricardo. E Ricardo lage m. Se li ki te tout mwen. Paske m konnen gen yon jou, Ricardo te ka ban m yon pen pou m te manje. Paske m pa t gen eskwa, se sou yo m gen eskwa. Paske m pa p travay, m pa p fè anyen. Se yo menm lè yo soti, lè yo wè l soti, Li vini, li pot on pen pou marenn ni, li banm on bagay pou m manje. Mwen fini, mwen fini, m pa gen Ricardo ankò, m fini. M di mèsi Ariel, paske Ricardo t al goumen pou peyi l. M di l mèsi anpil, mèsi anpil, mèsi anpil. Ricardo Alexis se te yon sitwayen onèt, se te yon sitwayen konsyan ki konprann se nan batay yo kapab libere nasyon an e nou di san Ricardo Alexis pa dwe koule pou granmesi. Se sa k fè, nou menm, nou di nou pral depoze yon plent fòmèl, nou pral depoze yon plent fòmèl pou Ariel Henry, pou Normil avèk tout egzekitan Ricardo Alexis yo, tout CSPN nan ki antre nan kolaborasyon avèk bandi pou fè reprezay sou jounalis, pou fè ak asasinay sou militan, ebyen moun sa yo, yo responsab pa rapò a endiferans yo, pa rapò a akt kriminèl sa a. Donk nou menm, nou di, lendi si Dye ve, Nou envite laprès ki dwe akonpanye nou nan yon mach pasifik ki ap kòmanse nan Dèlma 48 la, kote nou ye la a menm, ki se lakay Ricardo Alexis ak tout fanmi l, ki se lakay baz Ricardo yo, ki se lakay òganizasyon Fanm vanyan kap lite pou sove souverènte Ayiti, ke Ricardo Alexis toujou pote kole nan tout aktivite yap fè. Ebyen, jounen jodi a, nou di san l pap koule pou granmesi. E nou pa kwè se avèk gouvèneman kriminèl Ariel Henry a yo pral jwenn jistis, men nan batay pou liberasyon nasyonal la, otomatikman nou rive tabli Gouvèneman ki se gouvèneman popilè a, ebyen moun sa yo, yo genyen pou yo reponn kesyon lajistis pou ak kriminèl yo komèt sou popilasyon k ap revandike pou li genyen yon byennèt ki se byennèt kolektif kote tout moun ka viv tankou moun. E n ap denonse, aktyèlman la a genyen prè de 18 moun manifestan ki twouve yo nan komisarya Dèlma 33. e yo pa t jwenn yon epeng ti tèt lan men yo, ebyen yo kalifye yo de moun ki t ap piye. E lè nou te reprezante devan envestigatè a, li di moun sa yo se piyaj yo fè, yo fè ensandi, moun ki t ap batay kont ogmantasyon pri gaz, kont lavi chè, kont kidnaping, kont enjerans kominote entènasyonal la, ebyen y ap tante pou yo fò Forje de dosye mete sou do yo. Ebyen nou pwofite mikwo laprès pou ke nou denonse tantativ ki ap fèt pou ke yo mete dosye sou do yon ansanm de moun ki tap batay pou lavi. Apèl Kòrèk se yon nouvo estrikti ki moute ki batize akonpanye pèp la nan batay lap fè pou revandike dwa l de tou. Nan tèt kole avèk Wame, nan tèt kole avèk JTT jan l tonbe l tonbe. Jodi a, n ap di pèp la li gen ti tan sa a pou l chache dlo, chache manje pou mete lakay li. Apati de lendi, se operasyon goudou goudou. Operasyon goudou goudou, li batize yon operasyon fènwa, tout bagay pral pase pou n kapot e Ariel Henry ak tout restavèg Core Group, BINI, Caricom, ONI, OEA ki nan peyi a. E nap kritike tou Direktè Jeneral Lapolis la ki dakò pran lòd nan men Ariel Henry pou bay mesye polis yo pou touye, tire jounalis, touye malere, malerèz kap revandike dwa yo e ki nan manifestasyon yo. Kòm anndan lapolis la gen 60 pousan nèg ki nan kidnapin, ki nan gang, ki nan tout vye bagay, se nèg sa yo ki genlè ap fè aksyon k ap fèt la, m pa kwè ke se mesye polis, polis ki gen madanm, pitit, menm kay yo pa ka peye, menm si lekòl te ouvè, menm lekòl yo pa t ka voye pitit yo, m pa kwè polis t ap al antre nan jan de bagay sa a. E n ap di yo. Sin te kraze lame dayiti se pa lapolis la n paka kraze se pou rezon sa nap di beladè laskawobas mibalè ench kontinye leve kanpe kontinye leve barikad la okay jakmèl okap jeremi kenbe barikad la piwo se leve kanpe apati de lendi Operasyon Goudou Goudou, Goudou Godu, Goudou Goudou. Reprezantan òganizasyon sa yo ki gen ladan yo defansè dwa moun pat met dlo nan bouch yo pou denonse yon konplo nasyonal ak entènasyonal pou toupizi pèp ayisyen an. Avoka militan Marc Antoine Maisonneuve fè referans notamman ak sipò enkondisyonèl Prezidan Biden ak Òganizasyon Nasyonzini bay ak Premye Minis Ariel Henry. Ke fas a tout pwoblèm sa yo, tout konplo sa yo, nou oblije al gade ki strateji, ki fòmil ke Dessalines et Christophe te konn itilize, e ke fòk nou oblije radikal, e ke fòk nou rapousuiv avèk revòlt la, joukaske nou arive debarase peyi a de tout dirijan, tout kriminèl, tout asasen ke kominote entènasyonal la enpoze nou pou fini avè nou. Òganizasyon Sant Karl Levèk fè menm konsta a, Pè Jean Gady Maisonneuve ki mande pèp la kontinye goumen pou defann e fè respekte dwa yo, di l pa konprann enfòmasyon ou di mwens rapò ki al jwenn Prezidan Biden yo sou sitiyasyon peyi Dayiti. Ke yon moun ki nan Nasyonzini oubyen k ap pran enfòmasyon an Ayiti pou Depatman Deta oubyen pou Prezidan Biden pa gen enfòmasyon sa a pou l konnen yon popilasyon ki pa gen manje, ki pa gen gaz, ki pa gen oken sèvis. e ki pap touche ka sòti pou l mande pou lavi l chanje. Konplo nasyonal ak entènasyonal, mouvman Petro Challenger nou konsyan rete kwè popilasyon an pa dwe fè bak nan kad mobilizasyon pou egzije pi bon kondisyon lavi. Nap di popilasyon an nan sa w ye la a pa gen fè bak. Ou nan san, ou nan san nèt. Depi w kanpe, y ap pase sou ou. Ariel Henry ansanm avèk akolit li yo ap pase sou ou. Yon ansanm de moun ki te nan opozisyon ansanm avè nou, y ap pase sou ou. Pa gen fè bat nan mobilizasyon pou fòse Ariel Henry deside retounen sou desizyon sa a. N ap soulinye nan yon deklarasyon li fè sou tribin Nasyonzini nan kad 77 tyèm asanble jeneral l ONU an, Prezidan Biden deklare nap site nap kontinye rete bò kote pèp ayisyen an kap fè fas ak vyolans gang yo politik yo alimante e Prezidan Biden mande mond lan pou fè menm jan an.